Nou salye laprès pale, ekri, televize e medya an liy yo ki reponn prezan nan konferans pou laprès la. Viv Ayiti, pati sosyal e politik n ap bay konferans de près sa maten pou n raple ak pèp ayisyen an 20 jiyè 2021, 20 oktòb 2021, sa fè egzakteman 3 mwa depi Ariel Henry rive nan tèt peyi a kòm premye minis e sesi l ap dirije pou kont li, l ap pran tout desizyon pou kont li. Pou ki bilan? Yè tout moun sonje se te 17 oktòb e 17 oktòb ki raple nou. Lanmò Papa Desalin e n sonje kalite batay opozisyon an te konn mennen fas a pouvwa kriminèl sa a ki te opouvwa. Malerezman, ebyen, pa gen opozisyon sa a ankò. Ariel jwenn lechan lib, li tèlman alèz, E yè m kapab di w se te yon jounen totalman katastwofik pou peyi Dayiti pa rapò ak dat sa a. Nan kesyon Premye Minis Ariel, ebyen tout moun wè, pou l ale 17 oktòb Pon Wouj, li dekese 35 milyon de goud pou l voye bay gang yo. E nan 35 milyon de goud sa a, se 20 milyon ki rive, lòt 15 milyon rete pa dèyè. Sa koz gang yo pete koken e Ariel Henry pat kapab ale Pon Wouj. Gen kèk bagay ki rive fò n soulinye yo. Te gen prezans direktè jeneral lapolis lan ki pete kouri Pon Wouj. Te gen prezans sa yo rele jeneral lame Dayiti a ki te Pon Wouj ki pete kouri. M pa menm bezwen pale de Ariel Henry menm ki t al refije l andedan baz Cimo yo e tout moun te tande kòman tout polisye Cimo yo t ap manke yo dega. Sa vle di imaj Leta a tonbe nan tenten. Ou pral vin jwenn ankò, yo jwenn prè de 25 milyon de goud pou yo bay lapolis, yon lapolis ki pa t menm efikas pou te reponn a sa k ap pase Pon Wouj la. Men ankò, gen prè de 14 milyon de goud ki te dekese pou machan Desalin. 14 milyon de goud sa li sèlman fè yon stang, sa vle di pa gen anyen ki fèt e m kapab di w sa k pi grav la Jèb Flè pa t kapab al depoze Pon Wouj, li pa t kapab depoze Mipana pase direktè Mipana a te gen tan di li menm li p ap ka vini fò l ta pran 2 zèdtan pou l gen tan mete rad ak kostim sou li paske yo pa t avize l sa e finalman se nan bagay ki dèyè Channmas la. Bò palè a, sou yon pil fatra, y al depoze yon jèb flè, donk yon lòt fwa ankò, nèg yo touye Desalin. Pa rapò avèk ansanm de bagay sa yo, tout moun dakò, bilan 3 mwa Ariel la, Ariel pa ka rete la ankò. Li katastwofik. Men n ap sonje tou. Nan dat ki te 14 septanm ki sot pase la, tout moun te tande te gen yon rimè ke Senatè Joseph Lambert ta pral prete sèman nan Sena anba. Tèlman Ariel gen bon relasyon avèk gang yo, li te deja dekese prè de 15 milyon de goud pou nèg yo te ale sou Parleman an pou yo t al tire. Sa montre tout sa k ap pase nan peyi a la a. Se pouvwa Ariel la ki responsab. Sa montre tou depi lè nèg yo rive la, kesyon grangou pèp pa entèrese yo, mizè pèp pa entèrese yo, chomaj pèp pa entèrese yo, lavi chè pèp pa entèrese yo e yo pa janm kesyone enben fenomèn ensekirite a kisa yo pral fè avèl. E jodi an Viv Ayiti vin bay konferans de près sa a. non sèlman pou n denonse on dal nèg pa rapò ak tout sa k pase la a k ap sipòte Ariel. Dayè tout moun te tande, te gen on gwoup moun ki te klèman di nou pa nan referandòm avèk Jovenel. Men jodi a la Ariel di l pral fè l. Pa gen moun ki di ni moute ni desann. Nou pa nan chanjman konstitisyon avèk Ariel. Jodi a la tout nèg ki te nan lari a avè nou, yo bò kot Ariel. Pa gen moun ki di ni moute ni desann. Tout nèg te konn ap denonse grangou, mizè, chomaj, lavi chè, pa gen bagay konsa ankò. Nou konn sa k pase la? Bon, Ayiti k ap mache pou nèg sa yo la s on Ayiti k dous. Pa gen ensekirite, pa gen grangou, pa gen pwoblèm gaz, pa gen mizè, pa gen kidnaping, s on Ayiti nòmal. Men sa ki enpòtan nan konferans de près sa a nou vin bay maten an la, se enfòmasyon ki rive jwenn. Viv Ayiti e nou verifye l. E enfòmasyon sa a, nou pral pataje l ansanm avèk pèp ayisyen an. Ki sa l ye? Nan yon rankont Ariel Henry genyen ansanm avèk yon seri de lidè ki te dan lopozisyon, kote li antann avèk yo, li pral dekese kòb pou yo, li pral fè anbasad amerikèn ba yo viza, pou yo kapab ale Lèzetazini Damerik pou y al konvenk dyaspora ayisyèn nan pou yo voye reprezantan yo ebyen nan konsèy elektoral ki pral fèt la a. Gen 3 moun, men nou gen enfòmas, gen 3 moun ki konsène de bagay sa a, men n ap bay non 2. Gen youn ladan yo la a. N ap ankete toujou, lè n retounen yon twazyèm fwa, n ap vin avè l. Premye moun nan, li se madanm Fusion an. Nou vle pale de chèf Fusion an, prezidan Fusion an. Nou vle pale de ansyen senatè. Edmond Supplice Beauzile. Li gen ant 20 a 30 mil dola ameriken nan men l pou l ale Etazini pou l al soudwaye dyaspora a pou yo voye reprezantan l. E dezyèm moun nan, s on moun ki te gen pwoblèm viza e viza l apèn nan men l la, li gen 20 a 30 mil dola ameriken nan men l pou l ale tou Etazini, al konvenk dyaspora a, e poukwa pa al kowonp yo tou, enben pou yo kapab voye reprezantan nan bagay elektoral Ariel bezwen mete kanpe a. E dezyèm moun nan kiyès li ye? Se Mèt André Michel. Yo ta sipoze pati demen. Mèkredi ou jedi. E viv Ayiti di, kèlkeswa nèg k ap pran lajan Leta a pou gagote l, pou gaspiye l, pou fè bagay pa w, nou menm viv Ayiti n ap kanpe anfas ou. Parapò avèk tout pwoblèm ki gen la a. Gade ki kalite bagay kòb sa yo te ka fè. Yo te ka achte pansman pou lopital jeneral e menm pou menm lopital lapè. Li te kapab pèmèt pèp ayisyen an jwenn plis vaksen pa rapò avèk fenomèn kowonaviris lan. Li te kapab pèmèt tou fatra leve nan peyi a. Li te kapab pèmèt gen lekòl pwofesyonèl. Te kapab pèmèt tou ebyen gen de jèn la nou mete metye nan men yo nan plas zam men non Ariel ap itilize kès leta pou l sèvi avèk gang e pou l achte politisyen met bò kote l li menm pou l fè tout sa l gen pou l fè nou menm nou vin la pou n di konpòteman grenn 5 sa nou pap pran l nan men okenn moun. Dayè nou pa konsidere Ariel kòm yon premye minis ankò, nou konsidere Ariel kòm premye grenn 5 ki vin la a, k ap voye lajan bay bandi, k ap voye lajan bay enbyen politisyen ki bliye mizè pèp la, ki bliye touman pèp la, ki bliye gen anpil timoun kote n ap pale la a ki poko ka al lekòl. E zafè n ap di pèp ayisyen an, se nou k pou leve kanpe pou n dechouke vakabon sa yo nan tèt peyi a.